Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon alò nou pral fè yon ti pale Men, ankò yon fwa se avèk tristès ke nou retwouve w jodi a la a pou n kapab pote ba ou emisyon sila. Le 7 jiyè 2021, yon dram fèt. Yon dram ki choke tout moun nan peyi Dayiti e tout Ayisyen ki yo menm ap viv a letranje. On a assassiné Jovenel Moïse. C'est lui le président de la République. Yon gwoup nèg antre lakay li. Yo touye l. Yo asasinen l. 8, 9, Ou ta pral tann jis ka 3 jou pou w wè foto prezidan repiblik lan. Foto kadav li byen sur. Anpil moun te bezwen wè kòman yo asasinen prezidan an. O pwen ke anpil moun te kòmanse ap pale pou di bon e n ap tann lè fineray la si n p ap ka wè kadav prezidan an. Se sa k fè, anpil moun t ap mande pou n voye foto kadav prezidan an pou yo. Men li te anpe difisil paske sèten prezidan ki mouri, foto l pa ta dwe ap drive nan lari. Men, li t ap pi bon toujou si moun yo te wè l paske yo te vle wè nan ki eta nèg yo mete prezidan an. Yo ka touye yon moun, baw yo balon bal li mouri. Men se lè yo touyel. Se lè ou gade ou wè yo rache yon je. Se lè ou gade ou wè yo preske fèl tounen paswa anba bal ebyen la ou ta kapab di humm se tèt chaje. Antouka euh yèswa euh anpil moun voye foto kadav la pou mwen. Genyen foto ki tap sikile avan sa, men 2 foto ki yo menm pa gen anyen pou wè ak kadav Jovenel Moise. Sa yo map gat la, a 80 pou 100, m ta kapab di se prezidan sa, lwap gade fason kou a ye a alonje, Fòm vizaj la, jan l kouche a, jan kò li ye a, paske se pa yon gwo nèg. Humm. Se trist. Prezidan gen yon djin sou li. Li te gen yon chemiz, byen si, paske chemiz lan toujou sou li. Bon, foto sa se pandan l nan mòg la. Gade pou m wè. Gen yon bò je, se kòmsi se yon moun ki bòy nèt epi je a antre nan tou. Epi gen youn ki rete kale. Donk se sa n ta kapab di nou li nan foto ki rive jwenn nou yo. Epi genyen yon twou nan bò dwat pati sen li. N ta kapab di èske se yon kout bal oubyen yon kout kouto. Bon! De tout fason, nèg yo manyen prezidan an fò. Bon kounye a la a, se anpil deba k ap fèt. Anpil deba, On a assassiné le président de la République. de mèsenè. Men sa nou dwe konprann sou kesyon mèsenè yo. Se mèsenè la genyen enfòmasyon ki fè kwè ke nèg sa yo se gouvènman an ki te siyen kontra avèk yo. Èsè vre ou fo? Enfòmasyon nan jounal kolonbyen fè konnen nèg sa yo se de pwòch di prezidan de la repiblik ki t al siyen kontra avèk yo menm. e se regretab ke 2 chèf mèsenè sa yo ebyen yo pèdi lavi yo nan peyi Dayiti. Kestyon ke nap poze, eske sa pap genyen yon ensidans diplomatik? Nou vle fon ti pale sou kestyon sila, menm si anpil moun entèveni sou li tou, de mèsenè ki ale touye yon prezidan, pi a lò retou, bon m pa konnen eske se zonbi prezidan ki te kenbe yo paske Nèg yo fin touye prezidan an epi yo rete nan Petyonvil. Konprann byen wi, yo fin touye prezidan an, yo rete nan Petyonvil. Nou pral kite Stiven Benoit li menm fè yon ti entèvansyon sou dosye sila a. Bon yo menm envite Stiven Benoit pou kapab al reponn kesyon lajistis paske bon gen de bagay li di èske se dwe l pa t dwe di yo obyen èske se plis limyè yo bezwen fè sou dosye sila yo. Gen yon voice tout jounal mete l e menm RL prod li mete l tou. Le message de Martine Moise. Hier mwen mete mesaj la sou chanèl la men avèk yon ansanble de kestyon. Paske m te di ke fanatik RL prod nou pa ka pran nan nenpòt ki bagay. Jiska prezan m pap di se pa Martine. M pap ka di tou se Martine paske m te mete l antre parantèz. Sa pou nou konprann. Tande byen wi m pa di se pa Martine non. Sa pou nou konprann. Yon madanm prezidan. Li pran bal. Li wè mari l ki mouri. Yo asasine mari l. Jounen jodi a la, madanm nan ap pale, se kòmsi ou pa resanti yon fòt emosyon lakay li. Tankou jan Pegi Jean di li, kòmsi l gen yon nivo de konsantrasyon lakay li ke li metrize. Hum! Yon moun ki sòti sou chòk konsa p ap kapab metrize l. M pa di se pa Martine, men mwen anvi. Poze kesyon pou m di, Hum! Fò m ta ale pi lwen pou m konprann. A lemisyon, Sekretè Deta Kominikasyon an rele pou konfime ke se Martine Moïse. Se nan sans sa a, n ap kite w tande Steven Benoît ki li menm pran lapawòl sou dosye sila. Bon, donk nou toulède sezi la tou kon Berejèn. Paske nou toulède nou pa t kwè l tou. Nou te kwè l? Non mwen je ma poz non mwen je ma pozisyon Bon bon verite. tou dabò m pa kwè l m toujou pa kwè l M kontinye pa kwè l. tou da m ap kontinye di se li fake sa se ma pozisyon donk sa vle di e e paske se yon bagay anpil moun voye ban mwen Wi wi. premye moun ki voye l e ban mwen se se Non m yon kwè ke yon sekretè yon deta a angaje l tou la si l di ke li verifye l An fen de kont, se sa l ye. Mwen menm m pa akize, mwen m pa di, mwen menm m pa konn poukisa SA ta di li pa gen respè pou mwen ankò. Si m anfas gouvènman w, m anfas gouvènman w, mwen m pa mande w gen respè pou mwen paske m anfas gouvènman w, m pa m pa p chèche respè w tou. Mwen menm m pa akize w de anyen. M jèstemese konnen èske se ou menm. Kounye a ou di se ou menm, ou gen anpil kouraj, ou asime l. Si pi devan li vin revele vre ke se ou ki te gen rezon, m ap gen kouraj m vin nan menm radyo sa pou m di bon, e dayè m pa di msye bay manti, m jis di m pat m te trè sipri, paske pou mwen se yon fek, e m te trè sipri ke mesye Exantus ap apwouve l. Kounye a li menm nan. Te gon ti dout, te gon ti dout wi, te gon ti dout, mwen menm panse se se 2 yon lòt egzant wi, sisi gen anpil fake news, gen fo Steven Bernard kap mande kòb deyò a, ou konprann, donk kòm li konfime li jodi a la, donk nou menm nou pran l pou sa l ye a, e mwen menm nan moman map pale avè nou la a, premyè dam nan non lopital Miami, m panse ke. Ki di poukwa pa yn video. Lè sa pa tap gen. Wi poukwa pa. Pa tap ka gen kesyon fèb la. Non mwen premye rezon k fèm pa kwè e m kontinye pa kwè e m mande piblik mwen an pou l pa kwè sa se ma pozisyon premye rezon an se ke nivo de konsantrasyon sa a pa posib pou yon moun ki sot pran plizyè katouch lotre jou s on bagay ki konsantre tankou s on bagay ki byen prepare nan stidyo. Jodi a nou ki dat? Jodi a nou ki dat? Jodi a nou 10 sa fè pratikman 3 jou sèlman se vre ke Ameriken gen dwa konn fè mirak nan medsin yo a, men m pa konnen. Nivo de konsantrasyon sa a, e ou wè s on bagay ki byen prepare. E ou wè gon videyo k ap sikile, pou medam nan, k ap soufri apre operasyon l yo. Wi, absoliman. Ou konprann? Sa se premye rezon k fè m pa kwè. S on videyo yon moun k ap soufri apre operasyon l yo. Donk li vrè. Ou panse. Miami, Lopital Miami an pwal kite oun moun ki soufran ki kouche lopital ap tepe oun odyo pou lal lage bay moun. Mezanmi, se mal konèt le fonksyonman dè zopito ameriken. CNN tap genyen l avan, Fox News tap genyen l avan. Kanmenm. Kanmenm. Epi. Ameriken an. E la press amerikèn trè curieux sa yo eseye mete plas Haïti la. Absolument. E madam nan pa lib tou kote li a pou l fè sa l vle. Bon sa son lòt aspè ankò. Justement. Non paske yo konn on li dwa protection paske moun ki eseye tiye l yo kab kontinye je kou la le fèt ke li konn kiyès ki tiye l. Naturellement. Donk sa vi a te kon an danje. Oui. Mwen di. Yon prezidan asasine aten de 12 pwojektil e aparamman yo kase meni, yo pete je l, sa di ke le prezidan a bokou soufè. E mwen nan pandan ke mwen te yon opozan e m kontinye yon opozan a rejim phtk, m te yon opozan a Jovenel Moïse, ou pa janm tande m ap joure Jovenel, dayè m vin an plizyè repriz mande trankilman pou yo al, pou yo bay demisyon yo, pou pa lè pa rive yo. Mwen m fè sa plizyè fwa, se mwen m son moun non vyolan. Sesi etan di, sesi etan di. ke sekirite w garanti, paske pa bliye se yon zòn de non dwa. Donk li fondamantal ke sekirite w byen garanti pa leta, paske kanmenm gon strikti ki la kanmenm, an atandan l pa la ankò li la. Donk fòk ou gen sekirite pou w desann. Parapò a sitiyasyon aktyèl la, gen anpil moun ki di ke, fòseman ekip ki la a se li menm ki ta pou oubyen se li menm k ap konble vid la paske pa gen pa ka gen yon vid fòk leta a kontinye jisteman pa rapò a krim nan jan l fèt la la kòman ou konsevwa ankò sa vle di nan manajmant bagay yo cette même équipe qui était aux côtés du président alors que le président l'a assassiné. Comment on concevoir ça Ça veut dire, on prend un certain nombre de monde qui personnellement impliqué dans la sécurité président, on prend ministre de la Justice là, on prend premier ministre là tout, qui c'est chef CSPN, on prend ministre de l'Intérieur, sécurité publique. Comment expliquer, et puis directeur général police nationale, comment expliquer présence encore otou de tout sa k ap fèt nan krim nan la. Alò, nou te kab fè petèt 8 èd t ap pale de à qui profite le crime. Se sa nou kab fè yon disètasyon sou li, à qui profite le crime. E m ta pare pou fè disètasyon avè w. Men, an n reponn briyèfman, se kòm pou nou gen 50 lòt kesyon. Prezidan mouri, nou wè ansyen premye minis defakto Claude Joseph avèk akote l minis, akote li chèf de lapolis defakto a. Pas une minute de recueillement. Pa oun larm, menm si ta yo petèt oun larm de krokodil, pa de, ou pa santi goun degou, ou pa santi nèg yo amè, ou pa santi nèg yo desu, ou pa santi. Fòk m presize w ke Premye Minis lan te kriye pou Netty. Egzakteman, men aparamman Netty e bon zanmi li te ye, a son lòt bagay petèt, msye pa te Non, se jis pou m di w ke li abitye kriye, petèt ke li. Egzakteman. Donk, nèg yo vin la, fwa. Nèg yo kanpe, ou wè nèg yo abiye, nèg gen nèg ki konnen ki sere figi yo ap montre se chèf yo ye, yo pran pouvwa dan yo vle di tout bagay sou kontwòl. Bon kòman prezidan peyi w mouri, chèf siperyè yerachik ou mouri, ou deklare tout bagay sou kontwòl alò ke w poko arete pèsòn. Tout bagay sou kontwòl, ou di gen 26 mèsenè ki gaye dan la nati, men yo pa gaye vre, ou konn kote yo ye. On a tout vu, on a tout vu. Tristès pa rapò ak asasina. Prezidan Jovenel Moise e sa pase an 2021, toujou 2021 sa a moto frape ak avyon epi pou la jenès gwo evenman mondyal anpil moun te bezwen wè yo wè l paske Argentine chanpyon. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn di moman.